Bon nouvèl ke nou pote pou ou ebyen batay antre la polis ak bandi a medam e mesye li kontinye e bandi ap pran kou la polis ap pran kou nan moman nap pale la medam e mesye ebyen la polis mete dlo nan zye 2 solda pou vitelom apre vitelom fin kraze vivi Michel se boule kay se boule machin bagay la te dejenere Enben, lapolis ki yo menm san pitye kwaze ak 2 sòlda Vitelòm k ap sot vòlò, k ap sot fè kidnapin, enben, lapolis mete bagay nan men nèg yo, mòtèlman blese, nou pral envite w gen detay. Komisè Richemond tou fè yon kou sou yon sòlda 400 mawozo ki li menm ta al kache nan sidès peyi a, tande frekan. Humm. Enben, komisè Richemond mete lapat sou misye, fè l depale, misye pale tankou jako mèdam e mesye bay tout enfòmasyon. Anben rezon ki pousel mete pyel nan sidès humm anben komisè Richemond la kap frape komisè Muscadin yon lòt bò kap frape kidonk se nèg nan pòtoprens kap ranse men moun donk gwo zotobre nan nip ak nan grandans medam e mesye nan sidès peyi a anben yap frape men nan pòtoprens se jwe nèg yap jwe komisè Jacques Lafontant se lajanl lap defann Se afèl lap regle. Men quand il s'agit de bay peyi a sekirite, pa gen bagay konsa mèdames et mèsye m pral envite w gen detay e sou sitiyasyon tou kap devlope anndan depatman latibonit lan nan komin savyen ak komin e lyankou ebyen nèg gran grif yo la nèg yo pa chome nèg yo kontinye ap frape anpil moun panike anpil moun gen pwoblèm paske gran grif ki li menm gen nan tèt li Luckson nan aprè lanmò odma nèg sa yo vin pi kriminèl pi mechan on dirè ke se florida nèg yo bwè paske se pa posib pou yon enben ekip bandi kriminèl nan yon nivo parèy menm jan ak kanaran nan moman nap pale la bagay yo pa dous menm pou chofè moto ak chofè machin paske fòk ou antre nan sendika e siw pa antre Ou konnen kisa k ka rive w e se nan rezon ki fè anpil chofè moto, anpil chofè ti kamyonèt, anpil chofè gwo kamyon ki yo menm souvan pase nan blòk Kanaran, se ak kè sote, ak vant k ap bouyi yo pase nan zòn sa a paske se Jeff k ap dirije gwoup gang Kanaran k ap dirije, se li menm k ap frape, se li k ap fè e defè nan Kanaran. Medam e mesye, bòn ekout tout moun, ou sou TV Lakay, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Nou prale dirèkteman nan menm kad enfòmasyon sanse ap domine aktyalite a, ebyen nap di w ke genyen plizyè bandi ki mouri, gen Jean Dieu Seul ansanm avèk Joseph Emmanuel se 2 prezime kriminèl ki fè pati gwoup gang Vitelòm nan ebyen ki bwè dlo bouch yo nan echanj kout zam ansanm avèk lapolis ayè jedi 30 mas 2023 ebyen sa pase nan zòn Taba daprè responsab lapolis. Yo ki e fè konprann Joseph Emmanuel ki arete 2 fwa deja ebyen se pa youn nan bra dwat Vitelòm ebyen fòs lòd yo sezi yon kalib 45 ebyen nan men e bandi sa. O nivo de lapolis toujou nap avanse e nap di w a e lapolis ki anonse ke sou komisarya pòtay Leogane yo dejwe ebyen yon tantativ kidnapin nan zòn pòtay ebyen jodi vandredi 31 mas la. Ebyen dapre lapolis ebyen ajan yo rekipere yon Nissan gri ebyen san plak ke malfra yo menm te kouri kite ebyen polisye yo te jwenn ranfò plizyè inite pou kapab repouse gang yo ki te retounen ebyen vin bay menm presyon an e lapolis o nivo de zòn Tomond ebyen mete anba kòd 3 endividi ayè ebyen kote ke yo arive arete Jeanty Pat. Patrick Edis Exama ak Jean-Marie Edberne, eben ki gen 53 lane, eben pou detansyon zam ilegal, vòl ak zam, detounman e kamyon machandiz ak asosyasyon malfektè. Fòs lòd yo jwenn lakay Jean-Marie yon kamyon machandiz ki gen ji an poud, eben lakay li. Enfòmasyon nap avanse, eben si nou ap rete lakay nou, eben si n fon kout pye nou prale o nivo de. de peyi Larisi kote ke gen Evan eben Gershkovich ke li menm se jounalis Wall Street eben jounal epi ex jounalis de l'AFP ki arete nan peyi Larisi pou espyonaj eben misye kapab pase 20 tan prizon eben korespondan eben WSJ ki ap ankete sou sosyete militè eben Wagner eben repòtè san fwontyè li menm li alamel de E sa ki ap pase a yon mezi de represay ebyen jounalis la li menm li pa gen dwa pran e kòm sib ebyen e sa ke e jounalis e san fontyè li menm li di nan kad dosye sila. Nou prale o nivo de okay okay kote ke e nou pral gade foto sa yo Jimmy gen ansasina e òm dafè e gen 2 prezime asasen ki arete pa le pakè dè kay kèlke jou apre yo te fin ansasine Ebyen Orman Dafte Tat Murat alyas Tat Bèl Boukan ebyen ekip pakè Okay la yo atravè operasyon koupe somèy yo entèpele René Ernso epi Jude Antoine ebyen pou enplikasyon prezime yo nan kad dosye sa vandredi ki 31 Mas la. Selon komisè Ronald Richemond, le nome Jude Antoine, misye gen yon vyolans alterkasyon o nivo de ponp a esans nan zòn Bandari, ebyen pwopriyetè prive ebyen antreprenè ki te viktim nan epi komisè la gen dispoze de enfòmasyon ki fè kwè ke misye te arive E se peye yo te peye li yon sòm de 160 mil dola ayisyen pou l kapab elimine òm dafè la. Malgre tou, Jude Antoine ki refize tout akizasyon yo pote kont li menm, ebyen nan kad dosye sa a li fè pati de ansasinay de mesye Murat, ebyen li avwe sepandan ke l te konnen viktim nan e l te pale pafwa a parapò Avèk grate e kabiran ebyen pou kounye a ebyen 2 prezime asasen sa yo yo gade a vi nan komisarya dè kay yo ap ret tann yo kapab defere yo pa devan jij natirèl ebyen pou yo kapab deside e sou sò yo ebyen jan ke e nou sanse ap gade mesye sa yo ebyen yo ta di ke se yo menm ki ta e patisipe nan touye òm dafè Stas e Mira alyas Stas Bèlboukan. Wala, an menm tan nap salye tout moun ki anba live la, e medam mesye ou kapab konprann se se se yon ti blag ke nou fè, se yon ti blag m konnen genyen nan nou la ki tèlman kontan, genyen nan nou la ki gentan debouche boutèy chanpagn yo la, ki te gentan ap selebre, men e kanmenm wi se pre se se se yon pwason davril, byen ke m pa m pa panse ke sa two siprann nou men nanpèch e kanmenm pandan w pandan w kèlke segond an di ke nou pote nou te pote yon espwa pou ou, Men, d'une manière ou d'une autre, medam, mesye, yon jou kanmenm, yon jou kanmenm, ebyen, kansè sa a nou gen pou nou geri de li, e, maladi sa a, li gen pou li tonbe kanmenm. Ariel pa fouti rete etènèl. Sa se klè. Ok? E pi, se sûr et certain, n ap swete pou l ale le plus tôt possible. Lè nou, lè nou anonse sa, ou gen pou wè pou tèt li, Ariel kote l ye a, paske m konnen yo anba live la y ap tande nou la. Ou gen pou wè pou tèt li la, l panse l ale vre wi. Psst. yo nan lannuit jedi 30 pou louvri vandredi 31 mas 2023 kote gen plizyè moun ki ta tonbe anba bal kote ke se bandi ebyen divès lèzòt blese abitan yo lanse yon SOS bay otorite konsène yo ebyen pou yo menm yo enkapab ale dap di ke otorite konsène yo ki yo menm ki pa okipe yo ebyen dam sa li menm li te rive apre popilasyon ale dap di ke otorite konsène yo ki yo menm ki pa okipe yo. Ebyen dam sa li menm te rive apre popilasyon nan Kenskòf depoze lapat sou 2 endividi yo ta idantifye kòm manb gang kraze e barye Vitelòm inosan ap dirije a. Popilasyon an gete l souf bandi sa yo an repons ak zak popilasyon bandi yo debake e koule san popilasyon an ebyen o nivo de komin Kenskòf. Nan yon plas Nou prale lakay nou nan depatman Latibonit epi n ap di ke jounen vandredi 31 mas 2023 a teworis Savyen avèk teworis Sanfranis enben yo pa sispann dechèpiye ti malere nan dènye nivo sa yo enben jounen vandredi 31 mas la nan vè midi pou inè enben gen yon machin koulè gri vit kraze pike ansanm avèk tapi te arive debake sou Lestè Beach enben avèk lavèdi yo pote al Se kabrit ak kochon peyizan yo genyen o nivo de zòn nan. Sitiyasyon sa lakoz anpil peyizan oblije ap vann bèt yo genyen ebyen san bezwen ebyen pou vòlè savyen ak palmis pa ale pran yo ebyen abitan ki ap viv nan bouk ti rivyè latibonit yo fè konnen se souf yo kap koupe kote ke lestomak yo men yo paka viv paske bandi savyen ak palmis yo pa Bandi flannen e nan bouk la gou lajounen avèk zam lage nan men yo. Ebyen nan prezans tout moun bandi yo vin pran lajan moun yo arive kidnape. Ebyen nap raple ou dènye espektak ranson an li menm ki te arive fèt si zòn pò e plas la dimanch ki sot pase a. Ebyen nap di ke o nivo de. Ti rivyè latibonit lakay aryèl aryèl li menm li vann li ansanm avèk bandi paske menm polisye ki pa genyen pa genyen okenn okipasyon ke li menm li fè e malgre ke fanmil kouzen li tout nèg ke yo nan bouk la yo oblije kite al lwe kay yon lòt kote ebyen aryèl anri li menm li pa di e moun yo e viv oubyen mouri kote ke se li remèt vil la bay bandi yo. Nou prale rapido presto ebyen Claude Pradel ou. Gon kesyon map poze w Pradel Medam mesye pa rapò a peyizan yo paske la nou tande bagay yo peyizan yo ap BD pèdi bèt yo kabrit yo pou pa di poul yo e mesye gang yo kap BD manje kabrit yo ben Pradel pa gen posibilite medam mesye nou menm ki m konnen anpil nan nou ki konn sa byen pa gen posibilite pou nou ta range yon kabrit pou nou ta range bèt sa yo. Ebyen nou konnen ke fòk nou trè pridan E paske m konnen se yon epòk kote ke gen anpil moun ki e yo menm e toujou ap di moun yo men ki sa k pa byen ebyen nou panse ke Salomon Jimmy fò n veye kò nou paske jodi a se e premye davril pou n pa pran nan pwason davril. Enfòmasyon yo nou ap avanse direkteman ebyen pou n e ba ou enfòmasyon sa se Apre premye aktyalite a, ebyen o nivo de peyi Dayiti, nou prale direkteman o nivo de zòn Kanaran, ebyen nan Kanaran kote ke bandi, ebyen Kanaran yo menm ki sanse sa k fè lapli de bo tan, ebyen yo arive pran 3 bilan sè e Kanaran sou kontwòl ebyen gang yo. Se byen bandi Kanaan ki reyisi vòlè 3 nan anbilans, sant anbilansye nasyonal yo, se sa ke jounalis yo menm yo arive aprann. Enfòmasyon an ki konfime pa direktè enstitisyon Msye Didier Hérold a note ke diran 2 dènye semèn sa yo gen plizyè konpayi sekirite prive ki yo menm ki viktim anba gwoup gang ame sa yo. Ebyen nap di ke 6 ajan yo tiye yo an fonksyon epi gen youn ki pòte dispari selon Junior Derose ki se kowòdonatè asosyasyon des agents de sécurité et professionnels ebyen nap di e bandi yo menm ki e sanse ap tiye ajan sekirite yo ap fè yon seri de lòt bagay ebyen yo arive pran ebyen 3 anbilans sa vle di ke nou gen anpil pridans. E pou nou fè? Ebyen paske o nivo de anbilans nou gen dwa panse ke se mesye ki nan anbilans yo ki la epi se bandi ki yo menm ki sanse ap terize popilasyon an ebyen o nivo de zòn Kanaran ebyen zòn sa a se yon zòn nou konnen ke moun ki ap fè ap frekante l pou gran nò ebyen yo pa ka pase moun Senmak se anba Anpil difikilte, gen kote ke se bandi ki pran tout espas la, malgre sa nou pa janm tande okenn enfòmasyon ki bay pa responsab yo ki ta di ke ki jou ki lè ebyen yo menm yo kapab okipe zòn sila. Nap avanse ebyen nan menm kad dosye bandi yo ebyen nou konnen ke o nivo de lapolis ki yo menm ki sanse arete yon gwo chèf gang 400 mawozo ebyen ki te vin kache nan komin Benè o nivo de sidès peyi Dayiti ebyen an gade pou n wè bandi sa a ke lapolis pnh arive mete lapat sou li ebyen misye fè pati de gwoup gang 400 mawozo ki te vin kache nan komin Benè nan sidès peyi Dayiti. N ap rete nan menm kad dosye bandi yo ebyen n ap rantre o nivo de E latibonit ebyen pou nal gade pou nou wè yon pakèt bann jèn e mesye yo menm ki lage kò yo nan gwoup gang oubyen yon gwoup gang ki sanse ap teworize popilasyon an o nivo de zòn e lyankou e lyankou e kote ke se zòn mowo dwè ebyen mesye sa yo ke e nap gade la ebyen ann gade vizaj yo byen ebyen se yo menm ki sanse ap teworize popilasyon an ebyen o nivo de E zòn nan gad, gen anpil moun ki di ke jèn ti mesye sa yo, yo konn wè yo o nivo de Senmak, epi nou panse ke popilasyon an depi nou wè yo se mete lapolis o kouran pou yo menm yo kapab e arete yo, ebyen prèske tout jèn gason yo menm yo pa vle travay, ebyen mesye yo vle e pran gan e antre nan gang kote ke yo menm yo sanse ap kidnape anpil moun o nivo de e popilasyon an. N ap avanse nan menm kad dosye e bandi yo, ebyen nou. Nap bloke e sitiyasyon ki gen o nivo de peyi dayiti ebyen nap bloke e li fòse pral debat ebyen sitiyasyon ki te debat anouvo ebyen o konsèy sekirite loni ebyen se inisyativ peyi ekwatè epi etazini damerik ke e sitiyasyon nan peyi dayiti yo menm yo te arive debati li ebyen o konsèy de sekirite de loni ebyen nan dat 31 mas 2023 kito e washington ki yo menm ki met tèt yo ansanm ebyen Mèkredi pou yo reyafime ansanm avèk Konsèy Sekirite Nasyon Zini an e rejè e lagè ebyen nan peyi e Lawousi e ann Ikrèn epi pou yo kapab jwenn yon pozisyon sou sitiyasyon e peyi Dayiti ensi ke pou yo kapab fè yon ijans nan ajennda e medam yo epi lapè epi sekirite ebyen nan vizit nan peyi nan Quito ebyen genyen reprezantant Etazini nan Loni madam Linda Thomas Greenfield e ki li menm ki te rankontre prezidan Ekwatè a Guillermo Lasso epi minis afè etranjè e de la mobilite imèn Juan Carlos Amerik Latin e Karayib onivo de Konsèy la e nou apresye pwofondeman angajman peyi Ekwatè ki li menm ki mentni Ikrèn a lòd di jou e onivo de Konsèy la nou dwe fè tout sa ki nan pouvwa nou pou n kapab mete fen ansanm avèk yon gè ki enjistifye kont lIkrèn a deklare Thomas Greenfield ebyen pou sa pa Juan Carlos Holguin. Li menm li souliye ke ebyen pandan dènye somè Ibero-Ameriken ebyen Ekwatè li menm li te deja chaje pou l kapab jwenn on solisyon ebyen sou kriz sitiyasyon peyi Dayiti kote ke sekirite a li fòtman menase pa òganizasyon kriminèl yo, OGN, ki prevwa ke. epi eksplwatasyon minyè ilegal ebyen e konsa ke yo te arive diskite li ebyen se sitiyasyon e ki li menm ki te anouvo ebyen yo te arive debat li nan konsèy sekirite loni. Nap kontinye yon. Tande l jis yon segond e kanmenm m pa konn si w ap reyaji sou sa Salomon e la e la jisteman la nou wè ke dosye Ayiti an in fwa de pli ki ap debat posibilite pou yo ta rantre avèk yon fòs rapid medam mesye ebyen la se nouvo tèm nan sa hein yon nouvèl fòs rapid ki pou vin konbat gang yo e donk une fois de plus m pa konn reyaksyon popilasyon an m pa konn kisa yo panse de jisteman e posibilite jisteman la sitiyasyon dayiti va tèt e de nouvo sou tab la ebyen posibilite pou yon konsèy pou pou yon fòs rapid rantre an ayiti m pa konn kisa w wè sou sa Salomon e bò kote pa w. E mwen salye nou ankò e m salye Bwaden, m salye tout moun k ap koute radyo a o nivo de Senmak. Men, e la ankò, gen pral gen gwo pwoblèm nan pa rapò posiblite pou se Larisi pran tè Konsèy Sekirite onu an. Di Larisi pran tè sekirite Konsèy Sekirite onu an, se vle di ki sa? E pa pou fè echèk avèk Lèzetazini non, men pito Te pral wè kòman anpeche wè plan makab ke elèv sa gnyen. Paske sak pase, sa nèg wè konprann, sa nèg Etazini te kapab fè an Ayiti 1914, 2014 oubyen 2004, enben ou pral wè vin pral gen yon lòt batay kap fèt jodi a Pa rapò a travè mond lan. Ou wè kòman y ap fè ti kato, ou tande yo lage bal la nan men Trudeau, e Trudeau konnen li pa gen ase de kapasite pa rapò bò kote pa l, paske pa bliye non, Kanada pa yon grenn puisans vye ke yo vle mete la. Kanada se yon peyi ki sou titèl e ki nan yon rejyon e la Angletè la ankò, se pa yon peyi grenn puisans. Lè w tande y ap di moun sa, o wi y ap itilize peyi Kanada.